Lapolis arete yon gwo tonton bandi nan katsan mawozo, men malerezman gen yon polisye ki pèdi lavi l. Yon bandi nan depatman nòdwès pandan l nan yon tribinal lap jije avèk yon sitwayen, li fè sitwayen an yon gwo menas kote l fè konnen ke lè sitwayen an soti nan tribinal la, Lap tire sitwayen an. Men otorite yo te kite misye soti vrèman. Ebyen apre inè de tan, sa w tande a, hum, sitwayen an pèdi vi l. Ou pral gen tout detay. Medam mesye bonjou si se nan maten, bonswa si se nan aprè midi wap swiv emisyon an. Hum Nou kontan gen w wi kòm fidèl telespektatè nou. Ou toujou la. Ou toujou akonpanye nou. Nap kontinye mande w pou w akonpanye nou, abòne, kòmante, layke, mande yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad pou fè menm bagay avè w, abòne, kòmante, Like se sèl mwayen e inik fason ou kapab akonpanye nou, ankouraje nou nan travay n ap fè a paske lè w rete lakay ou, nou menm n ap brave danje pou nou jwenn enfòmasyon, pou n pize enfòmasyon pou n pataje avè w, sa vo anpil bagay. Men, yon sèl fason wi, nou mande w pou akonpanye nou, se abòne, fè yon fanmi, yon zanmi, yon pwòch, yon kamarad, yon kolèg fè menm bagay avè w Epi pataje emisyon yo, toujou kòmante, toujou like pou plis moun ka wèl pou kominote a ebyen kap jere rezo a ebyen pou li menm li ka sijere video nou yo avèk tout moun kap monte sou rezo yo an boukl. Medam mesye janm souvan di le yon bourik ki chaje tankou legba pa gen tan pou bay blag nan wout pou senti li pa kase rapid djakout nou chaje plen tankou lapoloy nap rantre direkteman nan emisyon men jis avan m vini avek enfomasyon sou Polisye ke mesye 400 mawozo yo touye. E sou, egalman, bandi sa a ki fè pati de 400 mawozo ke yo arete, enben rapido presto, an nou pale w de sitwayen sa a ki pèdi lavi l nan Senlwidinò. Nan Senlwi Dinò genyen yon bandi ki rele Leon Chal. Anpil moun etone, pratikman ou menm tou la ou gen dwa etone pou w di ki Leon Chal sa? M kwè Leon Chal se ansyen DG pnh la sur l'administration Jovenel Moise l'ancien ou l'ex prezidan peyi d'Ayiti. Men fòm di nou, se pa de Léon Charles ki se l'ex DG pnh la n'ap pale, men se plito de yon atoufè, de yon zèfèyis, de yon malfra, de yon. Enposteur ki rele Leon Charles ki ap viv nan depateman du Nord-Ouest peyi d'Ayiti men pli presizeman nan Sen Lwi du Nord. Men fòm di nou misye fè anpil zak nan zòn nan, misye touye moun li vle, misye kale moun li vle men le pire Misye arete moun li vle antank bandi. Men fòm di nou misye gen akwentans politik nan depatman sila e fanmi misye ta sanble se yo menm ki sèl mèt oubyen kòk chante nan lokalite Senlwi di Nò. Men fòm di nou tou misye genyen yon sitwayen ke l te gen yon kontansye avè l. Ebyen yo arive menm al jije nan tribinal. Men pandan sitwayen sa ki rele Claudy ebyen ap jije avèk Léon Charles, ebyen Léon Charles fè misye yon gwo menas. Li di misye depi n sòti m ap tire w kanmenm. Mezanmi, hum, devan jij yo wi l di l. Devan jij yo wi. Li di depi Claudy sòti, l ap tire Claudy kanmenm. Ebyen jij yo kòm se timoun Leon Charles yo ye ou kòm se timoun fanmi misye yo ye yo pa mete kòd nan kou koure a. Yo kite misye sòti. Men apre inèdtan ta pral genyen yon son ki se beng beng bang bang sa w tande a humm. Claudine est plus mezanmi. Léon Charles retire lavi l epi li enstale l nan simetyè. Sa w tande a, Léon Charles touye Claudy. Men, kesyon pou w poze tèt ou, èske si nèg yo pa t rive nan sous ou, m ap pale de jij lan, ebyen yo te tou arete Léon Charles nan lè l te fè sitwayen an menas an prezans yo a, èske sitwayen an t ap mouri? Hum, men leson moral pou n tire nan sa, se ke pèsonn! pa alabri. Ou menm, kap kale kòw, ki di Ayiti paw la diferan, m pap pale de Baky non, men de lòt moun ki toujou panse Ayiti pa yo a, yo pa ka viktim ladan. Hum! Banm diw frèm, grenn bal paw la k poko achte. Kon yo achte yon grenn bal sou nonw, sa w tande a, ou pap egziste ankò. Depi se an Ayiti ou ye, Chak jou konte, chak segond konte pou ou. Men, m pa di sa pou m di nou kite peyi a tou non, tout moun pa ka kite peyi a. Men se fòse dirijan yo, fòse otorite yo bay rezilta. Bon, e Claudy n'est plus paske yon vwayou sanginè ki rele Léon Charles an konplisite avèk 2 jij, bon, m di an konplisite paske si jij yo, si jij la te arete misye, ebyen, Humm Claudy pa tap mouri non ebyen di fè ke jij la li menm li bay lèse pase a ebyen li soti konplis paske kisa ee lwa peyi a di ebyen peyi a di lwa peyi a di konsa si yon krim ap fèt an prezans ou ou pa anpeche l fèt ebyen ou pase otomatikman kòm ko otè oubyen kòm konplis nan krim nan pratikman kesyon ap poze tèt ou ki motif yo pral mete. Ebyen zanmi m, motif yo pral mete pou ou a se non porter l'assistance aux personnes en danger. Tèt chaje. Eske si nèg yo mete sa an pratik, eske ap gon grenn moun nan lari? Paske m poze kesyon an, bon, lè yon bandi rive yon kote, l rale zam li, li fizye de twa moun, li vire do l avèk tout trankilite. Eske tout moun ki te nan zòn nan, ebyen sa fèt an prezans yo a, eske yo tout pa t ap viktim de lwa sa a? Èske yo tout pa t ap fè pati de pèsòn non pòte lasistans ou pèsòn an danje? Ebyen, hum, fò m di nou, tout moun sa yo t ap koupab. Tout moun sa yo, ebyen, yo t ap konplis, yo t ap kowòte. Ebyen, tèt chaje jij la, ou menm ou nan sistèm nan, ou konnen sa lalwa di, ebyen, difè ke ou kite oubyen ou lese ale al fè krim nan, ebyen, jij sa a, lajistis, ebyen, kote y ap fè peyi, ta dwe ap tande iza nan moman nap pale a. Bon, nap kite Senlwidinò, depatman Nòdwès, lakay mwen, nan, paske mwen menm se nèg Pòdepè. Men, rapid, nap rantre nan Pò-o-Prens pou n al pale w, pou n al ba w kèk detay sou kèk zak ki arive anrejistre. Ebyen, jistavan, nou pale w de gwo chèf gang sa a ke lapolis arive arete Pou 400 mawozo ebyen na ba w kèk grenn enfòmasyon sou yon polisye ke nèg yo arive fizye. Bon, tande nèg yo pran Dival nèt wi nèg bandi bandi sa yo pran Dival nèt anpil moun deja ap kite Dival pou gade si yo kal chèche abri yon lòt kote genyen kal Dèlma genyen tou ki ale an pwovens paske menm dè menm Dival 24 pi wo Kafou Marasa bon se te yon bèl ti zòn wi nan do Mami Kabay sa yo men kounya la M tande se yon jungle, se yon veritab, eeeeh, m te kapab di va. Ebyen tout zòn an Ayiti kounye a preske tounen va. Tèt chaje mezanmi. Hum! Sa date pou kèk tan wi la. Ebyen, genyen yon Udmo. Hum! Misye te rele Aneus Ketcham. Selon sa ki arive jwenn nou kòm enfòmasyon. Ebyen, misye pèdi lavi l nan zòn sa ki rele Kafou Marasa. Ebyen poukisa misye arive pèdi vi l, ebyen genyen humm yon enfòmasyon kap sikile ki fè kwè ke misye konn andedan Magalie. Ebyen kesyon wap poze tèt ou, kijan misye fè konn andedan Magalie, Magalie se yon fi e misye son gason, sa sa vle di, kijan l fè antre andedan Magalie. Ebyen ou abòne avèk Odit machann enfòmasyon se poum kapab eklèsiw, eklere lantèn ou. Ebyen fòm diw lè yo pale de Magali depi ou tande yap pale de bandi yo pale de Magali, Magali se yon ti cha ke polisye yo konn al opere men ti cha sa yo yo gen koulè krèm. Anpil nan yo yo kòmanse douko yo voye yo nwa tou. Ebyen ti cha sa fizye anpil sòlda pou 400 mawozo. Ebyen. Magalie se konsa yo rele ti cha sa. Sa vle di, yon ti cha ki renmen zen. Menm jan nou konn tande yo di Magalie ou renmen zen. Chak kote ou pase ou tande yon ti zen ou fè aayy. Ebyen, Magalie sa vle di se yon cha ki renmen zen. Depi yon kote genyen bri, ebyen cha li menm li entèvni. Ebyen enfòmasyon fè kwè ke Anaïse Ketcham li konn andedan Magalie pou l al fizye sòlda 400 mawozo. Men gen yon lòt enfòmasyon ki fè kwè ke non! Misye se ta atache majistra komin Kwadèboukè a. Ebyen, selon 2 enfòmasyon sa yo, nou poko konnen le vrè di fo. Men tou senpleman n ap chèche kiyès ki vrè, kiyès ki fo a, medam, mesye. Bon, an nou pale w de Dyemedò. Dyemedò se yon depòte ki Egalman, fè pati de gang, de malfra yo, de vwayou yo, de kriminèl yo ki fè pati de 400 mawozo a. Ebyen, misye se yon depòte, sa vle di se yon nèg ki pale petèt yon lang etranjè. Bon, enfòmasyon ki rive jwenn nou fè kwè ke misye pale angle byen. E misye fè refrijerasyon, klimatizasyon. Lè nèg yo vòlè yon machin pou ou, Nan, m kapab di de twa jou, ebyen yo friz machin nan. Yo menm, misye menm ka chanje seri ki sou motè machin nan. Sa vle di falsifye l. Ebyen, e, yo arete misye wi. Misye t ap kite Ayiti pou l al an Repiblik Dominikèn. Poukisa bandi yo renmen al sendomeng konsa? Dènyèman nou sonje yo te arete yon gwo towo pou 400 mawozo ki konn vann plizyè lòt gang zam tou avèk bal ebyen yo te arete misye pandan misye t ap antre sendomeng. Nou genyen Marc Sony, Marc Sony se yon nan m kapab di sòlda oubyen Manm gang 400 Mawozo a ki te menm arive gen ponp a esans, sa vle di ponp gazolin, ebyen ki menm konn vann tè pou yonyon. Ebyen pandan misye li menm ta pral an Repiblik Dominikèn, ebyen yo ta arete misye. Ebyen gen lè gen yon sekrè ke pèsonn pa konnen an Repiblik Dominikèn, poukisa bandi yo, ebyen yo renmen al lòt bò a konsa? Alòske yo konnen yo limite. Men yo renmen al Sendomeng. Eske se pou y al achte pwojektil ki rele bal la, sa n rele katouch la, oubyen se pou y al achte gwo zam a fannfra pou vin kontinye seme latèrè? Paske nou gen youn nan bandi ke yo t arete yo, enben misye te fè kwè ke misye konn al sou fwontyè al achte zam a 3 mil 500, 4 mil dola. E vin vann a 6 mil an Ayiti. Sa vle di, se yon komès oubyen biznis ki rantab, mèdam mesye. Ebyen, fò m di nou, Diémédor, selon tout enfòmasyon, misye nan baz la se yon sòlda ki ekstrèmeman enpòtan. Paske lè yo kidnape yon etranje, Ebyen misye se nèg ki tradwi pou etranje yo e li tradwi pou vwayou kap dirije 400 mawozo yo. Sa vle di misye se yon entèprèt. E misye son pwofesyonèl paske misye falsifye seri ki sou motè machin e misye se li menm ankò ki fè klimatizasyon e refrijerasyon pou baz la. Sa vle di se yon sòlda nèg yo paka pèdi. Men antouka yo arete misye. Men misye tou, li gen anpil fanmi aletranje, depi misye antre an Ayiti, li ba yo gwo presyon, li sezi byen yo, fè moun yo pè antre an Ayiti paske l di jou yo met pye yo an Ayiti, se pou lamò yo. Men kwa manman w, men kwa papa w, si w kapab, vin pile l. Ebyen se sa Dieumédor di fanmi li k ap viv aletranje. Li sezi tout byen yo, men kounye a la, Fanmi misye li menm lap bwè gwo chanpagn, li kontan anpil di fè ke lapolis arive mete kòd nan kou vwayou a. Men, ke eske ou ka kontan nèt paske an Ayiti, jounen jodi a ou ka tande yo arete nèg la, hum, semèn nan pap pase lè ou gade nèg la nan lari. Tèt chaje mezanmi. Peyi sa a se yon peyi espesyal. Eske ou abòne deja? Si w potko fè sa, fè sa kounye a, abòne, kòmante, layike, pataje, mande yon fanmi, yon zanmi fè menm bagay avè w, abòne, kòmante, layike, pataje, se sèl mwayen, inik fason ou kapab ede nou. Yo rele m US, medya rele Odit, machann enfòmasyon. Akuna Matata.